Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nap kòmanse pa yon petit video e ki nou zè parvenu depi Delma 24 kote ke ebyen enfòmasyon ta fè konprann ke se ta yon polisye. Se polisye la, li sot nan ti aktivite li, li bwè ti gwòg li epi l moute sou yon do kay, bon petèt pa oubli paske depi ou kòmanse gwòg bon gwòg la ou pèdi konesans epi pandan misye ap dòmi l leve pou l al fè yon ti aktivite epi sa w tande a la misye tonbe e se konsa misye pèdi lavi l tèt chaje mesye jan peyi sa a di la mesye konsa pou yon nèg al chwazi touye tèt li humm antouka la video est disponible video sa a deja viral sou patikilyèman whatsapp. Kòman bagay la te ye anba lavil? Yon sitiyasyon tansyon anba lavil patikilyèman nan Pòtay Leyogàn kote ke eben gen anpil zam gwo kalib ki tap chante nan anviwònman Pòtay Leyogàn jisko Bisantenè se vandredi 31 mars 2023 anviwon 11 è 15 nan maten daprè dènye enfòmasyon ki ta rive jwenn nou lapolis ta sanble kounya kòmanse ap swiv kidnapè yo prèske pa a pa. e se yon tantativ kidnaping ki al fèt, ebyen sa w tande a la lapolis rive epi zam deklannche. Zam bò pòtay, bò stad, rive zòn Maglwa Anbwaz, se anpil kout bal ki t ap chante, moun k ap kouri pasi pala, bagay la te vrèman rèd e nou pa menm bezwen pale nan zòn pòtay la, zòn bisantenè kote ke bagay la te vrèman rèd. Yon ti tan aprè, ebyen kalm ta pral tounen nan zòn sila. Epi pou sitiyasyon ki gen nan fèmat la, Se nèg vitelòm yo. Nèg vitelòm yo tanzantan lage yon ti grenn k ap tonbe nan mitan yo wi. Hum! Tanzantan lage yon ti grenn k ap manje move manje. Paske m toujou di nou, manje nou renmen se ladann lajan nou fini. Tande byen! Daprè yon nòt ki sòti pa bò kote pnh genyen 2 prezime bandi ki stope nan echanj de tir avèk lapolis le jedi 30 mars 2023. dans la commune de Taba, moun sa yo se Joseph Emmanuel ak Jean Dieuseul, 2 manm gang kraze baryè dirije pa Vitelhomme Innocent lapolis nasyonal ap chache. Tanpri pa di m sa non lapolis ou pap chache Vitelhomme, Vitelhomme ap pete bal avè w maten, midi e swa, Vitelhomme tounen tòg, menm lè se ti sòlda pwèl pete k ap tonbe men ekoute Vitelhomme il est là. Fò n di ke olye pou n ap di n ap chache Vitelhomme, ann di ke nèg k ap bay pwoblèm nan sosyete a. N ap raple ke Joseph Emmanuel se yon residivist ki jwenn arestasyon l a 2 okazyon pa fòs lòd yo. Yo sispèk li kòmkwa li ta yon bra dwat Vitelòm Inosan. Daprè nòt sa, lapolis li menm mete deyò tèt chaje wi. Yo ta fè nou konprann Vitelòm pèdi yon sòlda anlè a la tou. Se sa k fè w wè bagay la te rèd nan fèmat paske depi w wè Vitelòm. Li pèdi sòlda, ebyen l ap mete pye l atè a la pou l al fè ravaj. Ebyen se konsa bagay la te vrèman rèd anlè a la nan zòn Fermat la. Zòn pou ale Kenskòf, Fò Jak, tou sa anpil kote anlè a la gen Talbas, nan Gibè. Moun yo te vrèman nan yon sitiyasyon difisil anlè a. Men erezman, don laprèmidi lapolis ta pral rive. ebyen yo ta pral antre an aksyon pou ke sitiyasyon sa te kapab kalme. Men ekoute, kite m di nou se pou la premyè fwa ke moun yo ap viv yon jan de sitiyasyon konsa nan ti peyi sa. Genyen yon sitwayen, sitwayen sa li gen yon etikèt kòm gang sou non li, oubyen sou do li. Yo. atribye li ak gang Canaan. Lapolis arete li. Tande byen wi, se lapolis wi. Swit ak yon alèt nan Sant Ransèyneman ak Operasyon, CRO, sitwayen ki rele Geffrard Wesley, li gen 40 lane, entèpele par lapolis le mèkredi 29 mas 2023. Tande byen pou enplikasyon prezime li nan bagay ki parèt on ti jan louch. Tankou jan lapolis di akt konpwometan ki fèt pa bò kote gang Kanaran ki dirije pa Jeff. Li se orijinè Boukan Kare, komin ki nan departeman du Centre. Geffrard Roesley li menm tou, daprè lapolis, spesyalize li nan reparasyon. veyikil gang sa a itilize epi tou li travay kòm éclaireur, sa vle di moun k ap bay antèn, a titre de chauffeur du transport en commun ki asire trajè Chada, Bon Repos, Canaan, Ti Tanyen. Pou kwèlye la a, li nan garde à vue an atandan swit jidisyè yo. Bon, ban m di nou ti koze sou sitwayen sa a. Tout moun lapolis arete pa kouri di yo koupab. Tande byen wi! Eske se pa sa m te toujou di, si m di sa jodi a la nou ka di se defans sitwayen sa m ap pran. Se yon, kòman m ta kapab di sa, nan ane 2016, 2017 yo konsa, 2018, ane sa ladann tou, ebyen, Nou te konn fè spò menm kote ok son sitwayen mwen konnen eske kounya m ka al di li pa koupab non eske mwen ka al di tou li koupab non kounya la se pral la jistis ki pral detèmine le vrè di fo dan sèt afè konprone byen li gen akizasyon e klerè sou dol li fè pati gang kanaran ok men ekoute. fòk nou jwenn verite a dan tou sa. Men, kite m di nou mwen menm, si li pa ta konplis se byen, men si li konplis tou, m pa gen anyen m pral di. Paske, se te yon moun nou te konn pale, nou te zanmi, il fut un temps. E menm lè m ta gen yon frè m ki enplike nan bagay louch, m ap gen le kouraj pou m vin la pou m di frè m nan lan lòbèy, afèk ki gade l. M gen yon grenn bagay m vle di nou. M s yon nèg ki klè a tèt mwen. M p ap janm. gen yon pozisyon konsènan yon moun, epi demen si Dye ve, pou m gen yon lòt pozisyon. M kab toujou kenbe menm pozisyon an, menm si kapab gen de ti modifikasyon, men m ap toujou rete nan kan m ye a. Gon seri de nèg ki sou rezo a, m ap mande nou pou nou fè anpil prekosyon. M pa fè pèsonalite. Men ki pozisyon mwen menm. m genyen gade nan tout video m te konn fè sou Muscadin. Toujou felisite Muscadin pou travay li ap fè. Men m toujou poze kestyon pou di anpil moun la pa rete eske moun sa yo se bandi vreman. Pa egzanp dènyeman la l pran 2 nèg li pa jwenn zam sou yo men par le fèt ke machin Nèg sa yo te abò li a te gen sispisyon sou li kòmkwa machin sa te antre anndan yon riyèl nan Martissant la, ebyen li pase a laksyon. Se byen, men si tout fwa ou pa jwenn prèv, w ap libere yo. Sa pou nou konprann mwen te toujou di e m ap toujou di, fòk yon lè Muscadin arete de twa nèg la pou di ke ebyen nèg sa yo se nèg je nèf. Se pozisyon sa m te toujou gen. Men kounya la. Gon seri de nèg ki yo menm se yok te konn ap voye pye lè Muscadin arete de nèg politik men jounen jodi a la Muscadin se chouchou pou yo mwen m di nou ke fèt atansyon a vou veye gen anpil moun ki di mwen menm se bandi men m di nou degaje nou al mennen ankèt wè gen nèg ki tal mennen ankèt sou mwen kisa yo te jwenn yo te sèlman jwenn ke Men kote m t ap travay, men non m. Epi apre sa, yo pa jwenn, m konn nan kole dèyè ankenn vagabon. Yo pa jwenn nan kole dèyè ankenn bandi. Paske si yo te jwenn, yo t ap di sa, jan yo te deklannche a a san mil alè a. Se pou m di nou ke, nèg la te mèt frè m. Depi l nan bagay ki louch, m ap gen kouraj pou m kanpe sou chanèl sa pou m di, monchè frè m nan se vòlè. Ou pa konprann? Paske se konsa moun fonksyone. Brèf! Genyen yon prezime bandi ki an kaval yo arete nan departeman du Sud-Est. Humm tèt chaje wi la, blese pa bal nan abdomèn li nan Pòtoprens, gen yon sitwayen la non li se Arisson Louis alyas Ti Kolin, li gen 29 lane ebyen li te refijye. Nan La Brezilyèn, yon seksyon kominal nan Benè, nan sidès peyi a, ajan lapolis nasyonal apreyande prezime bandi sila ak lòt endividi ki te akonpanye li yè jedi 30 mas 2023 sila. Ebyen malfra sa yo, yo transfere yo nan komisarya Jakmèl. Pandan te gen lòbèy nan pòtay Leyogàn men nan Channmas la tou te gen yon sitiyasyon panik kote ke kòtèj Josué Pierre Louis, sekretè jeneral palè nasyonal ebyen l fè lòbèy tou wi li menm. Yon sitiyasyon panik renye peu avan midi nan zòn Channmas, Pòtoprens e paradoksalman sitiyasyon sa ki pwovoke anpil kouri. Jusqu'à la lutte, kreye pa pasaj kòrtèj Sekretè Jeneral Palè Nasyonal la, Josué Pierre Louis ki ta pale nan biwo li paske li menm li te an reta. Daprè temwen yo pou travèse Channmas e rantre nan palè prezidansyèl la gad du kò Josué Pierre Louis yo fè yon demonstrasyon de fòs lè yo tap tire avèk zam gwo kalib depi kafou Tifou jiskaske yo rive Bò palè. Monchè oo gon bagay mwen la wi pa gon kote k bon non nan peyi a kounye a on nèg ki rete site solèy pa pral ka bat lestomak li poul di a lap viv pi byen kon nèg ki rete petyonvil wi osi senp ke sa wi pa egzanp lè w pran on nèg la ki rete nan zòn simon pele kisal gen poul pè la lap pè pou yo pa al dil te di pou bandi pa vin fè tèt li sèlman Apre sa, ki sa l pral pè? An yon moun ki rete nan Belekou, èske l pa santi l pi asire? Yon moun ki rete nan Vilaj de Dye, l ap santi l yon ti jan pi asire ke yon moun ki rete nan Petyonvil, nan Fèmat, nan Fòj ak tout kote sa yo. N ava konprann? Donk, sa vle di bagay la vrèman difisil. E m pa ka konprann. Mwen menm sa, m pa ka konprann li menm. Depi lè pwogram Biden nan lanse, m wè Ayiti vin pi mal. Se kòmsi gen yon konplo k ap fèt la pou tout Ayisyen kite peyi a. Epi yo menm. pou yo kapab vini. Tèt chaje wi mezanmi, tèt chaje. E fò nou ale. Anmwey, fò nou ale. E m pa konnen si y ap vini, men nou menm fòk nou ale paske jan bagay la ye la, deja gen yon klima ki di, a mon chè, nou menm nou pa ka rete, fòk nou ale. Sa k ka ale, degaje nou ale. Sa k ka rete goumen, fò nou chanje faz nan goumen an paske goumen an pa ka konsa. Ou konprann? Paske nou rete ajenou yap touye nou. Nou leve kanpe yap touye nou. Degaje nou petèt nan leve kanpe a nou ka fon vye fay. Hein! Men mouye ajenou an m pa renmen l menm pou nou pèp ayisyen. Nou pral kite w avèk Gelin, militan Gelin ki nan yon machin la nèg yo fouye machin nan yo pran menm telefòn Gelin. Gelin di nèg yo sa yap fè a pa gangster. Paske gangstè gon jan l fonksyone. Ann tande. Ayè pandan mwen te sot Taba, epi machin nan rive ant Ri di Sant, epi lè nou gade, nou wè se nèg k avèk gwo zam nan men nou, nan men yo, ki desann Nissan Patrol, epi mezi se moun ki te nan machin nan, yo fouye tout moun bis Dèlma yo. Tout moun ki, tout machin ki te nan liy nan nèg yo pran pou yo fouye tout moun yo, epi. Yo ale avèk yon seri de moun. Mwen menm mwen te nan machin nan tou, m pèdi telefòn mwen nan machin nan. Malerezman jodi a m al rekipere Digicel pou pran sim nan. Bon, m gen yon zanmi m ki prete m yon telefòn. Zanmi an di m sa pou batay mwen, li prete m sa, li di apre sa m a rekipere. Banm di nou yo, banm di nou menm gang yo, genstè yo, nou bay tèt nou non genstè. Gangster. Map di nou. Fok nou regle bagay gangster mesye. Fok nou fe bagay gang. Men nap fe bagay kote gangster pa o kouran de sa nap fe a. Nou pa ka ap terorize popilasyon mesye on paket ti malerez ki nan bis delma. Depi malerez la gentan nan bis delma mesye e malerez li ye kap chache la vi li tou wi mesye. Moun yo se moun menm jan sam ave nou menm jan avek nou yo ye mesye kap chache la vi. Sof, gen moun mesye ki pa ka manje k pa ka bwè nan peyi a wi. Sof yo gen dwa pa gen tanperaman sa nou genyen an. Yo pa gen karaktè sa yo anndan yo. E sa k fè yo pa pran zam yo tou wi mesye. Gen nèg gen moun ki tèlman nan lavi di la l te ka pran zam ni. Men moral li pa pèmèt li fè sa, l oblije soufri. Mesye, Se leta ki ba nou zam nan. Poukisa nou pa teworize leta, nou pa di leta men sa kap bon pou nou anndan geto a? Poukisa nou pa di geto a li bezwen lekòl, li bezwen dispansè? Poukisa nou pa di leta sa? Fòk nou mete leta okouran de bagay sa yo. Paske se leta ki mete nou la. Men nou pa kap teworize popilasyon an menm. La nou pap regle bagay gensè vre. Yon gensè m kwè li menm li sipoze ap jere zòn kote l ye a pou pèp zòn kote l ye a pou yo viv byen. Men nou menm e pa sa nou jere. Se popilasyon nou teworize. Bagay la pa ka fèt konsa. Gensè pa sèvi konsa. Non. Gensè a sipoze fon bagay enòm. Men la nou nan pran ti telefòn. Dayè mwen menm son vye telefòn ki te nan menm li pa gen pawè. Pawè a bouton pawè a flòy. Men sa sa vle di. Nou pa nou pa konn gad film genstè? Nou pa wè kòman genstè fonksyone? Oh oh! Se nou pran pou nou pale ansanm avèk depite senatè yo pou nou di yo konsa. Nou menm nan gran ravin nou bezwen dispansè, nou bezwen lekòl. Poukisa nou pa di nou bezwen sant pwofesyonèl? Poukisa nou pa manyen di sa? Nou menm nan vilaj de Dye men sa nou bezwen. Nou menm nan ti bwa men sa nou bezwen. Nou menm nan la salin men gang site gang sa yo sipoze di leta men sa yo bezwen. Aprann negosye mesye! Nou pap ka retire gang anndan peyi a. Paske nan tout peyi nan mond lan gen gang. Men fok nou fè la yon prensip mesye. Fè l yon jan. Leta jere sa. Nou gen relasyon ansanm avèk mesye yo. Di mesye yo jere sa. Bagay la bagay la pran anplè grav la. Bagay la pap bon konsa. Ou tande leta. Ti mesye yo di leta men sa nou bezwen. Ti bagay ti teworize ti pèp kap vini ansanm nan ti bis. Kap desann ti bis nap pran bagay li. Sa se abi. Di leta men sa nou bezwen anndan geto a nou menm. Men poukisa nap goumen andan geto a? Nou bezwen pou geto a viv byen. Nou bezwen pou geto a gen gran dispansè, gen bon lekòl. Poukisa nou pa goumen pou sa? Poukisa e teworize nap teworize yon pèp ki tou grangou tou? Pèp la moun nan li gen dwa pa gen, pa ka, li pa gen kapasite ou menm jan w kenbe zam nan pou l al kenbe zam nan. Li gen dwa pa gen bagay sa anndan l. Li pa gen karaktè sa. Men mesye se pa grangou moun yo pa grangou tou. Moun yo grangou tou, moun yo te ka al pran zam yo. Se moral yo k kenbe moun yo. Ann pa fè sa. Leta ann yo brase kat la. Mayo sa ki make bonjou 2023 an fòk nou peye l nou poko fin peye l fòk nou peye l bann mechan. Fòk nou peye l depi bagay la se pou pèp li ye nou pa vle regle l. Bann mechan peye l. Antoulèka m pa t ap di anpil pawòl jodi a, paske m t ap eklèsi moun mwen yo ke m te pèdi telefòn, m te pèdi telefòn mwen, m al rekipere sim nan. Se toujou menm sim nan, toujou menm nimewo a. Se 44 99 14 53. Se te pòtpawòl la ki t ap pale ki se Guerline Morisset. An bandi yo pa konn pòtpawòl la, ya yo fouye pòtpawòl la kanmenm. Bon, bandi yo konn ap fè pòtpawòl? Kounye a la bandi, kounye a m ta pral di nan bandi nan e pòtpawòl, pandan bandi a li menm li sou defonsyon l, li menm l ap regle afè l. Ou genlè pa konn sak te regle lòt bò sa la. Si moun ni elèv Preno, elèv Sent Klè Dasis, elèv Filozòf Reyini, tout moun sa yo pou yon sèl wi mezanmi, menm kidnaping tou fèt nan bren an tou wi. Pandan li ye midi wi li ye. Midi wi li ye mezanmi. Li pa tan, li pa katrè, li pa senkè, li pa sizè, midi nan figi moun men. Bon m pa konn ki direksyon yo pran, paske moun yo ye sou machin yo, dayè mwen m te sou yon machin, m pa konn direksyon moun yo. Men ann serye! E pa popilasyon nou pat nou ta fè sa men. Yo pa gen ti zòn sa, zòn sa pat bon, ou ka al pase la. Non pat gen anyen non sèl jou la, gen zòn ki bon nan peyi a. Pa gen zòn ki bon nan peyi a non men. Men se pou yo moute ansanm avèk moun yo, men fò yo aprann negosye. Fò mesye yo aprann negosye. Fò geng yo aprann negosye, fò yo pa fè bagay geng pandan geng pa okouran. Fò nou fè bagay pandan geng, fò geng okouran. Sa e bagay, sa e bagay ti visye bagay sa rele men. Sa e bagay ti visye, bagay ti grangou. Moun pa fonksyone, geng pa fonksyone konsa. Tout moun gentan konnen peyi a se geng kap fonksyone. Mete kran, mete, mete kran, mete grenn nan bounda nou poun fonksyone, pou nou bay pèp kote nou ye a lavi. Wi. Poukisa nou pa di konsa leta ke fok gen kouran? Nou ka espyone leta konsa. Paske nou gen zam nan men nou. Wi nou ka di leta sa, fok gen kouran anndan peyi a. Dèke pa gen kouran nap chalvire peyi a. Wi. Fò nou ka di leta, wout matisan yo fòk yo fèt. Depi wout matisan an pa fèt mwen menm map kraze peyi a. Se pa pou ap terorize yon popilasyon, geng pa fèt konsa. Yeah, geng nan fò tou revolisyonè. Wap sipoze ap vin kanpe an ti visye. Pa gen bagay sa anndan peyi a, ou geng ou geng nèt. Epi pouvo w. E senatè yo, depite yo, jwenn ansanm avè yo. Boujwa kaka yo jwenn ansanm avè yo pou mete grenn nan mouda w pou di yo kisa kap fèt anndan peyi a. Paske pèp mwen an li menm yo l bezwen fonksyone. Pèp matisan an. San m nan bezwen fonksyone, pèp gra vin nan bezwen fonksyone. M kwè ti lapli te fon lopital la, poukisa l pa di leta ap remèt li bourad la? Wi, ba l bourad, li bezwen fini lopital la, l ap bon pou pèp gran ravin. Izo son rapè e m pa eseye konprann ou Izo ou ra w ap rapè e chante w ap chante. Fò w rebrase kat la, bagay la p ap ka konsa. Nou p ap ka terorize popilasyon an konsa, li p ap bon konsa mesye. E pa popilasyon ki ap pou nou fè peye sa yo. Non nou pap ka bon konsa mesye. Bay popilasyon yon chans. Se an wè avèk moun boujwa yo. Wè ansanm a vòlè yo. Ou pa pè pou lavi ou apre deklarasyon sa kòm ou wè wap antre nan konsyans gang yo. Ou pa pè pou lavi ou menm kap mache nan peyi a. Ou wè peyi a ki tout anndan kay ou ap mouri. Depi wap viv ou vle di ou mouri. Depi m konnen m tap viv fòk mwen mouri. Mouri vle di viv vle di mouri depi ou la fok ou mouri men yo menm tou yo pa konnen yap mouri tou tout moun ki rann peyi a lavi enposib la yo pa kwè nan mouri tou yo pa konnen yon jou yap mouri tou nou tout la poun mouri son pasaj li ye sa pa oblije poum fè poum pa fè poum pa pale bon tout bandi yo tout bandi ap pale. Tout bandi yo gen rezo yo. Men tout bandi ap pale. Mwen ki dwa pou m pale tou. Se Ayisyèn mwen ye nan peyi m mwen ye. M pa gen pou m pè mwen menm. Men se mwen menm viktim tou mwen menm. Mwen pa ka manje m pa ka bwè tou. On moun grangou m ye tou. Dèyè mwen m di yo konsa e nan lari a m te ye. E krapyay lari m ye. Sa vle di pou m montre yo m grangou tou m chimè tou jan w wè yo chimè a. Ki dwa moral mwen ki dwa pa pèmèt mwen mwen menm pou m kenbe zam tou pou m fon seri de bagay. Men si w wè m kanpe, m kenbe zam, m kenbe l nèt. Gwo je m parèt dekonko. Ou ka pa ban mwen bagay la, gade vizaj mwen byen pou w wè. Ou ka pa ban mwen. Non, li pa t mennen m nilpa. E pa sa k lavi. Men m se yon moun grangou m ye tou menm jan avè yo. Yo pa kab vin bon sou mwen men menm. Moun pa vin bon sou mwen, yon moun grangou m ye tou. Epi ban m di nou leta ankò. Ou wè mayo sa? Nou pa sonje nou bay pèp la mayo sa ki se make bonjou 2023. Nou sonje mayo sa epi pral di nou men sa nou make pa dèyè a. Kenbe peyi a pwòp se yon devwa sitwayen. Men nou konnen mayo sa nou pa fin peye moun sa yo. Nou pa fin peye. Nou di se Digicel k ap peye moun sa yo. Mayo sa yo moun sa yo pa fin peye. Sa nou voye malerèz sa yo al fè. Ki te manje fatra. Ki te manje vye chyen mouri. Vye moun mouri. Ki te nan fatra yo leve yo. Kisa nou ti malere sa yo al fè. Hein eske nou serye nan sa nap fè a. Pou jiskisi eske nou serye andan peyi a. E eske nou wè dwa sa yo respekte. Nap vin di poun kenbe peyi a pwòp. Nou gen ase de ogay ogèy nou nou make sa yo nan mayo a pou nou kenbe peyi pwòp. Epi nou pa janm peye. Kiyès ki di sa minis sante a. Si se minis sante a m pa konn kiyès ki di sa. Mesye wè nou menm nou pap ka kenbe peyi a pwòp. Se sou fatra moun ap mache la, sou moun mouri, sou kadav. Sou vye fatra moun ap mache, moun pa ka espire, moun touse, moun malad, moun preske pwatrinen anndan yon peyi. Anpi nou pa janm retire fatra yo anndan peyi a, non sèlman moun ki leve fatra yo nou pa peye yo. Nou pran kòb nou ansanm ansanm avèk Digicel, nou di se Digicel kap peye epi nou kòmanse peye nou pa fin peye. Menm kòm nou te gon depans nou te fè pou mayo sa yo. Nou te gon depans nou te achte mayo, nou te fè mayo sa yo. Nou te achte, nou te bay pèp la pèl, nou te bal raton, nou te bal bourèt, epa peye nou te peye sa yo tou. Poukisa lè e sou pèp la nou paka peye pèp la kòb li? Poukisa depi bagay la se an favè pèp li ye nou paka peye pèp la li? Antoulèka, leta, fò nou pa fèl konsa.